Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou genyen 3 enfòmasyon nou vin kominike ou sou chanèl la men gen yon nan enfòmasyon yo ki ap rann ou vrèman tris. Map gade sou yon video kote gen yon sitwayen li menm kap benyen nan san l. Sa pase o nivo de Arcachon 32 nan komin Carrefour nan lwès peyi Dayiti. Kò san vi yon polisye avèk pitit fi li ki genyen 2 zan yo jwenn yo mouri nan yon marsan lakay yo. Anpil moun ap eseye wè ki kalikfikatif yo ta kapab bay krim sila e sikonstans desè a tou men jiska prezan on è toujou dan le flou. Rivren nan komin Arcachon 32 nan yon lokalite ki sitye nan komin Kafou nan lwès peyi Dayiti moun sa yo sou chòk. Polisye Johnson Belizaire manm 29 vyèm pwomosyon pnh nan lapolis nasyonal Dayiti ak pitit li ki gen anviwon 2 zan, Yo menm, yo jwenn yo mouri lakay yo. Kò san vi moun sa yo, ebyen sa simen anpil enkyetid pa bò kote lòt moun ki nan zòn nan. Am sèvis ajan sila ki afekte nan Brigad Entèvansyon Motorize Sebim, ebyen yo te jwenn li sou kabann nan tou. Men, daprè anpil moun ki yo menm sou plas, ebyen sikonstans dram sa, Li menm li pa detèmine. Men fòk mwen di nou ke genyen divès moun ki ap eseye wè ki koulè yo ta kapab bay kesyon sila. Anpil moun evoke yon tchuri. Men ekoute, si w ap poze tèt ou kesyon pou di, ben, yon polisye, si se moun ki antre lakay li, Eske moun yo ap touye l pou yo touye pitit la tou? Eske lè yo fin touye l, yo pap ale avèk zam ni? Dezyèm kesyon ou kapab poze, m panse ke la a, zòn donbr sila a, li merite pou ta kapab eklèsi l. Li merite pou ta kapab jwenn yon maksimòm enfòmasyon sou sa a nou pral di la a. Si se polisye a ki touye timoun nan ki touye tèt li, mwen panse ke sa fòk yo ta kapab mete yon gwo pwen entèwogasyon sou kesyon sila. Paske nou anvi di tèt nou si se moun ki te antre anndan ki touye polisye a, touye timoun nan, ebyen yo t ap k ale avèk zam nan. Sa k ap pase nan peyi Dayiti jounen jodi a la a, Se pa san rezon a chak fwa nan emisyon m yo m toujou ap di ke le peyi è vandu o diable. Ou leve yon bon maten, yon bebe de 2 zan, lè w gade ou wè li menm li mouri, papa a mouri tou. Men, n ap poze tèt nou kesyon pou n di kilè bagay sa ap fini. Antouka, j'ai la vidéo du père, yon videyo de 26 segond li menm k ap benyen nan san li. Tèt chaje epi la videyo. Du bébé men bébé a se m ta kapab di video kote ke li menm lap rale lap bay plezi paske m ta kapab di se yon gamin e wap gade pou wè papa la ki sou video a heyy mesye gade krim nan peyi dayiti ooh se triste. E wap gade tou 2 a travè video sila a. E bagay sa yo a chak fwa w fin gade yo sa bay tèt chaje. Yon papa ak tout pitit li kap benyen nan san. E m pa kwè gen anyen kap ka ranje peyi sa a, la sosyete. Bagay yo dyo. Antouka sa s on dram m ta kapab di pou wè yon timoun ki ap benyen nan san l menm kote avèk papa l elas peyi dayiti. Nou pral pase nan yon lòt dosye, nan yon operasyon tèt ansanm fòs lòd yo, lajistis otorite lokal yo pèmèt liberasyon jedi swa 7 moun yo te anlve nan kòmansman semèn nan daprè ajan egzekitif enterimè nan komin. Kòniyon ki nan lwès peyi Dayiti, Jean Balaguer Bertho. Jean Balaguer Bertho, ajan enterimè Kòniyon, yon komin ki sitye nan lwès peyi Dayiti konfime jounen vandredi an, liberasyon 7 moun yo te sekestre nan lokalite ki rele. 2 kayèt otaj yo libere gras ak yon operasyon tèt ansanm lapolis, lajistis epi otorite lokal daprè majistra Berto pandan li presize yo te anlve moun sa yo lendi swa abò yon machin. Li fè eta echanj de tir antre fòs lòd yo avèk ravisè yo e finalman se fòs lòd yo ki genyen batay la. Nèg sa yo ki te kidnape moun sa yo, yo pran lafuit, yo abandone otaj yo e pa genyen arestasyon ki fèt men otaj yo rive libere. Sa se kanmenm yon bòn nòt pou lapolis. Anpil fwa nap kritike lapolis men ekoute dan lè koulis lapolis ap fè yon travay ki san repròch sitou dan le departeman di sid pou k wè l ye la a si yon bandi ou genyen va nan dèyè w ebyen se al fè move zak nan depatman sid patikilyèman dan lavil dè kay al fè dezòd nan plato santral ebyen wap jwenn avèk zo grann ou. Nou pral ba w yon dènye enfòmasyon Bon, sa parèt tou senpleman kòm yon fè divè. Genyen Dinachka Bien-Aimé ansanm avèk Jovenson Hilaire yo blese ayè jedi a aprè yon aksidan fin fèt nan yon zòn Ansagalè. Aparaman, yo mennen moun sa yo lopital Wesleyèn. Daprè premye eleman enfòmasyon yo, non mezanmi o, sa k ap pase konsa nan peyi a? Yon moto. Fè aksidan an, li frape ak kisa souple? Ak yon lòt moto, a yon bekàn, a yon machin? Non, ak yon avyon. Daprè premye eleman enfòmasyon yo, ti avyon sa n ta kapab di li te sou pwen pou li desann nan ti èpòt ki gen Lagonav la. Epi nan moman l ap desann se moman Dinashka Bien-Aimé li menm l ap aprann kondwi moto. Alò, zanmi li e ap moutre l aprann kondwi moto. Aksidan sa fèt nan moman avyon sa li menm, alò ti avyon an, ap ateri. Men fòk nou di ke pa gen ankenn moun ki blese pami moun ki te nan avyon sila. Dinachka Byeneme, li touche nan vizaj li epi Jovenson Hilaire li menm tou touche nan kou. Yo tou 2, yo te mennen yo nan lopital Wesleyèn nan Ansagalè. Avyon ap fè aksidan, yap frape avèk moto, se sèl nan peyi Dayiti pou tande aktivite sila, pou tande fòm nouvèl sila. Antouka s ki ma frape, parmi sè zenfòmasyon, yon bòn nòt kanmenm pou lapolis, men s ki ma frape se la videyo ki kòmanse tourne an boucle sur les réseaux sociaux, videyo kote ke polisyè a ansanm avèk pitit li ap benyen nan san. E jiska prezan, on se poz sètèn kestyon, a savwa, kiyès ki fè zak sila? Eske se polisye a li menm ki touye pitit la apre sa li touye tèt li? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, sè ke e la fam di polisye li menm li pran la fuit. Donk nou panse ke e fi a genyen kestyon pou l ta reponn. Eske te gen on pwoblèm ki pwovoke tou sa? Paske lè yon krim fèt nan yon kay, la premyè pèsòn konsène, ebyen se poko antouraj moun nan non, se moun k ap viv avèk moun sa a nan kay la. Epi aprè, ou pral poze lòt moun yo kesyon. Antouka n swete ke gen yon maksimòm eklèsisman ki fèt sou dosye sila paske m panse ke krim sa a, lese tout moun meduze, yon krim ki dezarsone anpil moun ki ap viv nan Arcachon 32. Merci la famille, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!